Salut! Kòman nou ye? Mwen se Adoratè Berthe Dorvil Marc. Mwen kontan jodi a ankò pou m kapab rejwenn nou sou chanèl sa. Donk ou konnen kisa n ap fè deja kòm travay sou chanèl sa. Donk nou la pou nou akonpanye adoratè, adoratris yo, meneur de Culte yo. Donk siw poko abone avèk chanèl sa siw rejwenn nou pou yon premyè fwa map envitew abone pou kapab toujou okouran de tout dènyè videyo ke nou pataje. Mwen se adoratè Bertin Dorvilmar e jodi a ankò nou la pou nou kapab kontinye avèk seri de videyo konsèy ke nou ap prodiguer avèk meneur de culte yo. Donk mwen espere ke video ki pase deja yo, diferan konsèy ke nou partaje deja yo, ke ou deja wè yo, ou deja komanse par aplike yo, a pratike yo. Donk nou espere ke de gran chanjman, de gran amelyorasyon ap kapab pote nan travay sa ke nap fè. pour le Seigneur. Jodi a ankò mwen vle pataje avèk nou 2 konsèy, 2 konsèy ki vrèman ap ede w, ki vrèman enpòtan pou nou mete an aplikasyon pou ke kilt yo kapab amelyore de jou an jou e se si e sèten ke le Seigneur li menm li ap pran plezi plis chak jou nan travay sa ke nou ap fè pour sa gloire. Donk premye konsèy ke mwen vle pote pou ou jodi a nan kad ti videyo sa, lè ou se yon menè de kilt, trè sètèneman nan kilt la konn toujou genyen oubyen souvan genyen yon moun ki responsab pou fè priyè nan kilt la. Men pa egzanp gen de sèvis ki genyen diferant priyè ki ap fèt ladan l depandamman de karaktè sèvis la genyen. Donk Mwen ankouraje w kòm meneur de culte pou w kapab priye osi avèk pèp la. Donk nou nou kapab konstate petèt anpil fwa lè meneur de culte yo ale nan yon nan yon culte pa egzanp yo pa pote letan pou yo kapab lè meneur de culte yo ale nan yon sèvis pa egzanp yo sèlman chante yo sèlman chante men yo pa vrèman priye avèk pèp Bondye a mwen panse ke li ekstrèmeman enpòtan ou menm ki se meneur de culte sèt gen yon moun ki la pou priye men depandamman de karaktè sèvis la. Otan de fwa ke sèvis la li menm li genyen yon dire ki trè long, epi genyen diferan priyè ki ap fèt, li trè enpòtan pou ou menm kòm menè de kilt pou priye ansanm avèk pèp la osi. E mwen souvan ankouraje menè de kilt yo, omwen priyè pou kòmanse, pou entwodui kilt la, ou kapab antanke menè de kilt pou fè l. Donk mwen pa kwè ke sa ap deranje lòd dè choz si tout fwa te gen yon moun ki responsab pou fè priyè. Donk nou nou jwenn tou dè moun ki ki plenyen sou sa, ki di ke moun kap mennen sèvis yo dè fwa yo la se sèlman chante yo ka chante, moun yo pa priye etc. Mwen kwè ke sa li enpòtan nou menm ki se meneur de culte, ki petèt pa konn pran abitid pou nou lapriyè, donk li enpòtan pou ke nou pran abitid pou nou lapriyè avèk pèp Bondye a, sou lenspirasyon, m ap toujou di l, sou lenspirasyon di Sentespri. Pa paske ou pral pwograme sa, men kite Lesentespri de Dye dirije ou pou ke ou kapab fè travay la jan ke li menm li vle l. Dezyèm konsèy ke mwen vle pote pou ou nan kad ti videyo sa, kòm meneur de culte, map ankouraje ou, lè ou pral mennen yon culte, trè sètèneman, avanm bay konsèy la, nou konnen ke lè wap mennen yon culte, nou sou la direksyon di Sentespri, sèt, Se le Sentespri ki ap kondwi nou, ki ap mennen nou, ki ap dikte nou ki sa nou dwe fè. Men konsèy ke m vle pote, dezyèm konsèy la se ke lè w se yon menè de kilt, otan de fwa ke sa depann de ou, kite lè pou predikatè a kapab fè entèvansyon pa l la. Sa li ekstrèmeman enpòtan. E se si e sèten petèt gen de predikatè k ap gade videyo sa a, k ap renmen konsèy sa. Byenke mwen menm mwen abitye mennen kilt e mwen abitye pote le mesaj de la pawòl de Dye osi antanke predikatè. Donk, sètèn fwa predikatè yo yo plenyen anpil. Predikatè yo yo plenyen yo paske yo di ke moun k ap mennen sèvis la pa kite tan pou yo pou yo preche, etsetera. Sèten fwa, genyen ki di mesaj ke yo te prepare a, yo pa ka gentan preche l, etc. Byen ke mwen pa, mwen pa nan fòmasyon kounye a la pou, pou kesyon predikatè, men sa yo, se petèt pa de detay ki enpòtan pou yon predikatè bay non plis. Ok? Menm si yo te ba ou sen minit pou preche, donk, pandan w ap di ou pa gen tan pou preche mesaj la, sen minit lan gentan pase. Alòske si w te annik monte sa w ap fè a w fè l pandan sen minit lan w t ap gentan bay on mesaj kanmenm pou Dye. Donk se pa fòmasyon m ap fè jodi a la pou predikatè men m te vle mete ti bemòl sa osi. Donk predikatè yo souvan ap plenyen dèfwa yo di ke yo pa ka gentan preche mesaj la men tout sa pandan w ap di sa se tan k ap pase alòske ou di ke tan pa ase men piske tan pa ase poukisa w pa itilize tan sa ke w ap plenyen ke tan pa ase a pou fè sa w ta sipoze fè nan yon tan ki petèt limite. Donk, mwen ankouraje meneur de culte yo, fòk ke nou kite tan pou predikatè la. Omwen, nou ta sipoze kite 45 minit. Omwen nou ta sipoze bay predikatè a 45 minit pou ke li fè entèvansyon ke li genyen pou l fè a. Byen antandi mwen di se otan de fwa ke sa depann de ou, paske sètèn fwa, Sèvis la konn konn konn pran yon lòt ray. Men yonn nan bagay ke map di, lè se le Sentespri de Dye ki pèmèt ke sa fèt, tout moun ap santi sa. Predikatè a osi se yon adoratè, lap santi l dan le ben, donk sa pap deranje l nan anyen. Men lè ke se ou menm ki fòje sa, ki ki jis ap ap pèmèt ke e petèt gen moun ki panse ke pou yo se yon gran miliò de kil, se lè yo long. Lè yo mennen yon sèvis pandan de zè de tan, donk se sa k fè yo yon gran minè de kilt? Pa ditou! Donk, ou kab mennen yon sèvis pandan kenz minit, pandan trant minit, donk tout moun kapab beni, tout moun edifye, depandamman de direksyon ke Lesentespri de Dye ap bay avèk kilt la. Donk, se pa longè kilt la ki ap detèmine benediksyon ki genyen nan kilt la, men se fason ke Lesentespri de Dye li alèv nan kilt la k ap pèmèt ke tout moun resanti yo dan le ben. Donk mwen te vle pote konsèy sa a avèk meneur de culte yo, donk otan de fwa ke sa depann de nou, kite ase de tan pou ke predikatè sikonstans lan kapab fè entèvansyon ke l dwe fè a pou ke tout bagay kapab ale byen, e jan m te di l la, lè ke se Bondye ki modifye lòd dè choz, tout moun ap santi yo. dan le ben. Donk predikatè yo ap sispann plenyen di ke minò de kilt yo pa ba yo ase de tan, donk tout moun ap retwouve yo. Nou espere ke Bondye ap ede nou, ap ba nou sajès nesesè pou nou kapab mete konsèy sa yo an aplikasyon. Donk mèsi bokou a nou tout ki t ap gade ti videyo sa a jodi a. Mwen espere ke konsèy sa yo ap pote di plis nan sèvis ke n ap fè pou le Senyè e pou ke adorasyon ke n ap ofri Bondye, nou kapab òganize dabò kilt kominotè yo pou ke lòt moun k ap gade nou kapab wè ke nou se yon pèp ki òganize. Mwen se adoratè Bertin Dorvilmore, mwen te kontan pou m te avèk ou jodi a nan ti videyo sa a. Donk jan mwen te di l o depa, si w potko abone avèk chanèl la, nou envite w kapab fè sa e a trè byento pou yn pwochèn videyo. Tchao!